Mezanmi pèp twazyèm nan pral fè yon ti pale ansanm avè nou nap di nou bonswa dè ka vwa la vle Ayy sim pa fè yon ti pale avè nou mpaka ret bebe fòk nou fè yon ti pale Ayy sa nan sa kap fèt la la sou ke nenpòt fòm ke gran a vin koupab ke ti bwa koupab. Jus nou menm nan twazyèm nan kòm anprann nou se nou gyo kòm se kèm ti jèn nan twazyèm nan ki gen zam fòk nou ka pale reyalite sa kap pase a pwoblèm kap pase la la anprann si nou pa si nou rete anprann nou pa dil mwen menm son moun ki kare mwen menm kote balayay la map metel wè espesyal pou pye anprann pou twazyèm nan menm. Espesyal tou pou Sid, pou Sid do pwan Jakmèl tout moun on bann ka viv lan kominote yo. Nap vin fè nou konnen nan sa kap pase a nou pa koupab. Jounen jodi a, map fè nou konnen depi lè Kris ta desann, moun yo pa gen kè, moun yo pa gen kè lan Matisan pou yo fè konnen ti sa Kris ta koupab paske jous nou pa konn ki batay Kris ta tap fè tou. Ki wòl Kris la anprann nan kominote a? Si jodi a ou prann yon nèg k ap fè sosyal, m panse yon nèg k ap fè sosyal, m panse gen yon pakèt bagay m panse ou ka envite l nan kad sosyal paske sosyal w ap fè. Paske lè w ap gade ou pou wè jounen jodi a, depi lè Kris la desann Matisan, Matisan kraze plat. Vrèman vre nèg gran avni te konn desann sou lari a, bon yo te konn fè yon bagay vre men yo moute. M konprann. Pafwa moun yo te konn wè yo kòmsi nèg grann si yo pase an ou pran yon manch long. Moun yo rale pòt yo, yo fèmen. Kou bagay fini, w konprann kou nèg yo konprann remoute ankò. Ou wè konprann nèg moun yo ouvè aktivite tout bagay. Men depi lè Kris la vin desann nan Matisan yo, tout moun, ou konprann, k ap travay nan Matisan ki di, ou konprann, y ap travay, ni sa k ap travay nan lajistis, sa k ap travay, ou konprann, nan gwo bwat Leta, tout moun sa yo gen kay yo, gen, ou konprann, gen bèl kay yo, ou konprann, nan Matisan. Christa sezi kay Christa sezi kay moun sa yo pa gen moun ki janm di anyen e moun yo andan sistèm nan yo pa ka pale sak fè sa paske Chrisla gen bwa dèyè bannann li m konnen w konprann depi nèg la gen bwa dèyè bannann li li santi l twò chèf li santi l twò otorite jous nou menm Christa desann, li pran Seth, li rele m li pale ansanm avè m, m pa al goumen avè l pou l kite Seth. Christa desann, konprann Christa ap pwogrese l pran 1, li pran 1, non m pa al goumen avè l, m kite l pran 1. Li rele m li pran li pran l ap pran 1, nèg yo di yo pran 1 pou l ekipere, pou yo ka ba l CAS. M pa gen pwoblèm. Yon bwat, CAS s on bwat. Ki la, pou li til tout tip de moun, malere ti granmoun, konprann pou ki pou fè sosyal, bwat la pa fè sosyal. Direktè CAS la, se bwote kòb, e bwote kòb la ba Krisla. Krisla anprann fè lokasyon. Sòlda Krisla e kleren y ap bwè. Sòlda Krisla pa ka, pa ka met yon bèl sandal. Pandansetan, anprann, Krisla gen yon pakèt sòlda. E pandan se tan Kris la di l pap vòlè l pap sesi, gwo zak Kris la fè lan peyi a la ke tout lemond konnen l, sa yo pa janm pale, Kris la gen jounalis pa l, Kris la gen yon prann, sa vle di ke Kris la vin gen yon prann, yon otorite ki dò, epi tou yon prann Kris la vin parèt egoyis a otorite l genyen an. Si Kris la pat parèt egoyis a otorite l genyen an jounen jodi a, Lè w voye je w wè. Si toto mou pa n jounen jodi a ka ba Kristan w kòb pou dèsk ki nou te lanmò n, se ke se ti mesye gran avin ki t ap goumen lanmò nan. Nou menm nou te chwazi yon pàn dèske Krista te moute al ti tire fanmi yo. Nou te chwazi ba timoun ti mesye yo sipò, dèske yo timoun gran avin yo e, ti bwa w pran n pa ka w pran n pou sa k moute al fè yo. Al fè yo abi. M chwazi ba yo sipò. Lè gen yon kòb k ap negosye, Toto ap negosye, Toto ap negosye yon kòb a nèg yo. Kòmsi, pou met nèg yo deyò anlè a, Krisla fè konnen, li ka pran kòb li, depi l leve goumen a nèg Gran Ravin yo, nèg k anlè yo ap desann, Toto ap ka rekipere anlè a, ap ka rekipere anlè ankò. Men pou ki rezon yon nèg oblije fè yon bagay konsa, ou pran yon kòb, Pou detwi yon milyon moun. Sa vle di ki la pou yon milyon moun. Sa vle di kòb sakrifis la pral detwi yon milyon moun. Lè m voye je m pou voye je w pre Kris la gen patwon l. Gen patwon l an w konprann minis enteryè ki patwon l k ap fè w ta de bagay pou li. M pa panse jounen jodi a moun sa yo te ka bay Kris la konsèy pou evite goumen. M panse direktè CAS ap vomi Kris la lajan. M panse ou konprann jounen jodi a, m panse Christian te ka reflechi paske Christian pa gen pwoblèm lajan. Men jounen jodi a la pou Christian pran yon ti, ou konprann sa m mèt di w, yon monnen. Depi kòb la ka kontwole l pa kòb. Pou Christian pran yon monnen, kounye a pou l leve goumen nan twazyèm nan, pou l kraze twazyèm nan. E nou menm, se la pou nou demontre nou menm nou pa gen pwoblèm a leta. Sa vle di ke wè travay. Sa vle di gen yon kapasite nou ka goumen, nou konn goumen, e nou menm nou pa chache kont nou pa anmèdan. Lè nou wè bagay la vle podjongè, m rele kèt kèt zanmi m di mesye, ou konnen dèske nou gen nèg ki anlè a anprann ki anlè a laboul, k ap ede nèg ti makak yo goumen, ou konnen sa tou. Ou konnen Christa pral devogue avè nou anba Ista nèg yo di e pa vre e pa vre landemen si Dye ve nèg yo pwan telefon nou tifi lan 1 an yo di tifi a al di kaporal la aple nou pwan telefon li sil gen grenn nan boudal la desann vin prann m di pa okipe yo son pwovokasyon li ba tifi a kob la. M di l al achte telefòn an. Landemen ankò, yo kenbe yon mesye e gwo jounen yo bat li devan plizyè moun. Lè yo di m ap rele w, ou pa vin kote m, nèg yo kenbe nèg la, yo bat li, yo kase tèt li. Pou ki rezon? Poutèt y ap agase m yon fason pou konprann m ka tire bal sou yo. Ah se pa sa Christa se gè demen si ve Christa demen sa pou fè konbyen jou pral nan 2 ou 3 jou Christa chwazi pran pran pran kami pran pran ap bote sab bote siman sa vle di ki pou misye vin bloke koridò. Pou l soti kòmsi sou moun bò lakay mwen konprann byen se soti pou l soti kounya la konprann lap pwogrese pou l vin pran pou l vin pran tèt de kat ankò sa vle di ke lap bare soti m m di nan konprann nan ka sa nou nou pap da m pap dakò mwen rele konprann yon tale nèg ki konsène lan jenèf mwen reli ankò mwen pote plent m di mesye sa Christa ap fè a l pa bon si Christa di konprann. E pou lapel la lap fè sosyal m pa kwè Christa ou prann li lakay mwen nou pa gen pwoblèm mwen moute m desann di men Christa mèt pran tout kote lap pran se bagay politik li lap jere li fè lap fè manifestasyon kont kidnapin pandan se tan Christa se gwo kidnapè m pa janm di anyen m kite Christa fè manifestasyon kont kidnapin li Christa ap fè kanaval li nan twazyèm nan pran kòb li menm si yon goud pa vin nan men nou nou pa janm di anyen. Nou kite christa fè kanaval li. Men sa vle di ke Christa pran espas nou, nou pa di anyen, nou tèt frèt. Men si jounen jodi a, nou voye je nou ap bare lakay nou, nou rele yon ta de moun ki konsène, konprann nou di konprann ki kaprechon yon lapè, ki kaprechon dyalòg, nou pote yo plent, nou pale. Christa fè omwen de dezèd tan ap tire kout bal. Li di konprann men nèg yo ap atake l nan nèg ap take l, atake l. Nèg Tilapli ap atake l nan, m di, m di mezanmi e pa vre, menm la, m ak tout nèg mwen yo. Gen zanmi mwen rele sou apèl videyo ki konsène la Jenèf. M ap fè yo wè ki sa Kris la fè, kòman Kris la bezwen kreye yon gè. Gen moun ki deplase an pèsòn ki di Mati Lapli, fè nèg yo moute. Gè a pap bon pou twazyèm nan. M di anben oke papa ou fin pale, ou fini, mwen fè nèg yo moute. Yo rele misye yo pale ansanm avè l, li di yo pran tout nèg li yo poze, pa gen kout bal k ap tire. Rive m rive devan pòs la. Misye anvayi m a kout bal. M menm m arive gen yon pitit viktim. Pandan piti a viktim, m di gade sa Christa fè. M di wè, m rele lòt frè ki te konsène a, ki te di yon konn fè nèg mwen yo moute repliye a, pou yon gè sa pa ban lan twazyèm nan. M rele frè a, m di wè m manke viktim. Wè e konsa tou, si w t al travèse, al dèyè a te ka touye w sou kont mwen. Ou wè kouman jan ou konn misye tap veye poul te pranm nan filmol menm jan ou konn li toujou ap fè moun vin pale ansanm avèm li pran li pran li pran 7 li pran 1 a nou mpa janm goumen ansanm avèl men kounya nèg a fè 2 zèd tan lap tirel li nèg pam kap tire ou vini ou viv tout bagay yo bal tonbe tout bò pyew ou wè reyalite a. M di kounya la kòb sa misye pran la mesye kòm si m pa gen pwoblèm pou l fè de twa kout bal pou l fè de twa pou l fè de twa kout bal men m ta renmen w vann mi fè misye fè de twa kout bal apre sa nou prechon lapè nèg yo rele nou ankò nou dyaloge lè nou dyaloge nou dyaloge nou dyaloge misye di onprann poko onprann pita n a fè onprann n a fè yon dyalòg pou tèm lè n onprann kon nou panse dyalòg k ap fèt tèm Christian onprann pa deside fè yon dyalòg. a ekip la pou nou wè konprann kisa kijan nou ka jwenn yon solisyon rete rete rete rete rete m di bon si Christ la pa kòmsi pa deside mesye pou nou jwenn yon solisyon prefere nou an nou goumen nou fini tou senpleman men se mwen m ka respekte moun m ka bay moun respè m ka renmen moun m ka pa vle gè a men pa goumen m pa ka goumen. Si Christa konprann li lap voye bal li di yon prann men nèg ap tire sou li pandan se tan epa vre li kap voye bal pou demontre nèg ap tire sou li pou li pa pale ansanm avè nou fòk nou wè sa tou nèg la dwe konprann men men cha fizi yon nèg izo a yon kadache goumen yap goumen pou konprann pandan se tan manti nèg izo pa pa pran pa pran okenn pa pran okenn bal vre nèg la goumen l goumen jous li pa chache yon solisyon nou fè dyalòg la yè. Men jodi an anpren nou anpren tout kote nou pat do pile dèske ou pran pa gen dyalòg dyalòg la pa ka konside pase dyalòg la son medikaman nou rive kote nou pat do rive kounya jounen jodi a la lò moun ap voye je pou pou wè sa kap pase nan peyi a la anpren gen gen otorite yo ou bay on nèg. K ap kenbe zam ilegal ki pot non bandi. M panse gen otorite ou bay nèg la tou. S on abi ou fè nèg la tou wi. Moun ki ba Krisla otorite jounen jodi a, k ap finansye Krisla jounen jodi a pou goumen, pou leve goumen an nan twazyèm nan ak gran avil. Li panse s on bèl bagay li fè. S on move bagay li fè paske depi moun nan gen lajan m sispèk li rayi moun. Depi moun nan gen lajan tou m sispèk li s on kriminèl. Depi moun nan gen lajan tou m sispèk li s on asasen. Kounya la love wi jou ou wè tout gwo bagay sa konprann kap finanse Christa lajan kounya pou lajan fè Christa kreye levongè ki levongè ki pa piti lan moman pa gen moun ki ka pale a Christa pa gen moun ki ka di Christa anyen sa vle di ke tout moun ap wè konprann jounen jodia Christa te pran tout sòl nou yo. Sa vle di ke li pa t ka wè, pa kapasite m pa t gen pou m pou m te goumen avè l, m te gen kapasite pou m te goumen avè l. Men pou kòmsi pou evite, kòmsi m se yon moun ki renmen moun, pou evite gè, pou evite konprann moun viktim, mwen oblije jere bagay la yon fason konprann ki a lon tèm. Yo pa fouti di kòmsi nan gè sa konprann, tout kote m ap goumen yo, nèg ti lapli toujou inosan. Map mandew aprann jounen jodia silvouplè komsi moun kap tandem yo paske m konnen toujou m toujou konprann bagay yo anprann nan bon reyalite yo anprann reyalite ayiti m konnenl tout byen paske m konnen gen anpil moun ki pa renmen ayiti e konsa tou m konnen gen anpil moun ki pa renmen komsi ayiti ta byen mache m konnen gen anpil moun ki ta renmen ayiti toujou gen konfli pou yap jere anprann pou yap jere kob yo. pou yo fè mas kòb yo men pa peyi a yo renmen vre paske mas kòb yap fè a e nan lòt peyi yo pral envesil jounen jodi map di nou yon grenn bagay mezanmi mwen menm mta renmen moun kòmsi ki patwon krisla yo ki bòs krisla yo rele krisla fè krisla remanye bagay yo yon lòt fason fè krisla reflechi bagay yo yon lòt fason fè krisla anprann fèl konnen avanl renmen lajan pitol Preferel renmen moun anvan. E si jounen jodi a misye te renmen moun m panse lè yon prann Babekyou rele ti Junior rele Mikanò rele Iska rele Sonsonn rele Ezekyèl rele m panse nan dyalòg sa m panse n te ka jwenn yon solisyon paske dyalòg la se yon medikaman l ye men yon prann Christian pa deside fè la tout yon prann li wè tò l li pa vle admèt tò l li pa deside fè lapè. Men kounya men sa kap kreye. Kounya ki moun yap bay tò? Gran avni kap gen tò. Paske se sa yo toujou fè. Nèg sa yo pa paske yo pran yo gen jounalis yo gen tout bagay yo. Yo byen kanpe, yo byen fòme. Sa vle di ke konprann tout sak bon yo se pou nèg sa yo li ye. Nèg sa yo fè kidnaping. Tout moun ap plede pou yo. Nèg sa yo touye moun, yo boule moun, tout moun ap plede pou yo. Ti la, ou konprann? Gran avni mèt al fè yon ti bagay. Tou piti. Ou tande sa ap pase tout sou rezo sosyo. Nan tout kat kwen peyi a. Nou panse yon peyi ka mache konsa? An bon lojik. An tou le ka map di nou mezanmi. Moun ki gen, moun ki wè lan, moun ki wè lan je. M ta renmen nou pale. M ta renmen yon prann kounya. Jounen jodi a tout moun sòt pral dòmi. Gen fwa pou moun ki pral dòmi nan lari a, fòk nou konnen sikonstans ki sa n ap dòmi jounen jodi a nan lari. M panse sou kenenpòt fòm, m panse sou kenenpòt fòm, menm si misye te gen pi gwo djab ki egziste nan mond lan, Evè Jan an ou konprann, e po moun li genyen, konsyans misye pa ka pa touche l. M panse misye ou konprann ap gen yon, ap gen yon amou k antre lan kè l kantmenm. M panse misye konprann, lap di konprann, m panse lap mande yon lapè pou nou, pou nou ka, pou nou ka, pou nou tout moun ka tounen lakay yo. Paske lè wap gade 1, 1 pa, 1 e pa kote pou, 1 e pa ka gen baz, se kote tout moun pase, lapolis pase, kote tout tip de moun pase, tout tip de moun ret ladann, la pa ka gen baz, 7 pa ka gen baz, 23 pa ka gen baz, 15 pa ka gen baz. Wap rann 29 wap rann tou lè wap gade wap rann wap jwenn tout so tout rantre lan so wi pou rantre bòf san fontyè si kote sa yo ka gen baz kou nan jounen jodia nèg la pran pil zam li desann nan li pran li desann nan li te ret lan tèt yon mòn yon mawozo li te ye nèg la vin desann nan vil li vin eklere kounya li vin santil tèlman tè tèlman alèz kounya la wap rann li pa li sezi kay moun yo li pa vle bay moun yo chans menm ke moun yo pote plent lajistis. Pa gen moun ki ka di anyen dèske ou anprann nèg la anprann gon moun k ap sipòte l pou l fè sa l ap fè yo. Gran nèg la m konnen l itilize l ap toujou ka itilize w cheri men li p ap janm mete w lan bon chemen. Poukisa jounen jodi a la tout kòb sa yo Christa fè se lokasyon l e lokasyon l fè epitou nèg w ap mache a zèl sandal epitou w ap di w ap fè sosyal anprann ou di w anprann ou s on òm de biznis epitou nèg lakay ou Pa ka fonksyone, pa ka manje, kouman vi sa son vi l ye. Men jounen jodi a, m panse direktè CAS sa, tout kòb sa ou leve ba krisla a, ou kite yon bann ti granmoun yo, san w pa, san w pa lage yon ti bagay lan men yo, pa fè yon ti sosyal a ti granmoun yo, m pa di, m pap di w anyen, w ap wè l wi. A si pa gen anyen, pa gen yon bagay yon moun fè sou tè a pa sou tè a ou peye l. Konprann? Enteryè. Boo anpil respè. Kòm m tande w anpran nou son moun ou kòm si nou son moun ki di nou pran bwat leta pou n fè sosyal a popilasyon an. Nou bo ti kòb la bay kris la. Kounya la ak kòb sa a anpran nan anpran jounen jodi a la vin tounen yon pwoblèm pou nou. Otorite sa a anpran valè sa nou vin bay kris la yo jounen jodi a la l vin tounen yon frèt pou nou. Antoulèka. Chè Toto, ou granmoun ou ye, ou koumanse rive nan yon laj, remanye bagay yon lòt fason. Sa vle di ke sa kap pèdi yo al jounen jodi a li pa li pa itil nou yo nan anyen. Yon sèl grenn bagay mwen menm sèl sa map mande, mwen konn leta ayisyen avèk moun ki ba Christa otorite l ba li ba li yo, glwa l ba li yo, yon sèl bagay m ta renmen nou rele zòrèy mi rale zòrèy misye pou l reflechi yon bagay yon lòt fason. Pou nou rekonprann si nou ka fon dyalòg poun fon lapè pou tout moun ret lakay yo sèl sam ta renmen pou pase pou tout moun yo tounen lakay yo m ta renmen pou tout moun nan tout moun sa yo ki kite kay yo kal maroy pou tounen yo lakay yo blòk sa pa yo pa bezyen gen baz mwen menm m pa bezyen ankenn zòn ke ti kotem rete nan gran aveni senkyèm aveni an m pa bezyen m pa bezyen jere lòt zòn pase m pa gen anbisyon jere zòn mwen menm m pa gen anbisyon jere zòn tande sèl sam ka di nou sèl bagay m konnen. Jounen jodi a, si nou vle sove yon peyi, an n fè yon bagay pou n sove peyi a. Sèl sa m ka di nou. An n fè yon bagay pou n sove twazyèm nan tou nou menm. Kòmsi ki di yon pran twazyèm nan gen zam, chaje zam, nou panse moun yo ka viv alèz, e pandansetan moun yo pa ka viv alèz. An n reflechi lòt ba yon, an n reflechi ba yon lòt fason pou n wè yon pran kijan bagay yo ka remanye yo nan fason pa yo tande. Sèl sa m ka di nou.